Mercredi 7 juillet 2021, 1h du matin, un commando armé a fait éruption dans la résidence privée du chef de l'État. La vidéo est tournée en boucle sur les réseaux sociaux. Ce groupe a assassiné Jovenel Moïse. RL Prod, Edisyon spesyal pandan tout la semèn. Bonjou bonswa la fami! Nou avèk ou sou chanèl la yon lòt fwa pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan kad emisyon sila a, nou pral vini avèk deklarasyon premye minis Claude Joseph ki deklare eta de syèj sou peyi Dayiti jodi a la a epi eta kritik madan prezidan Martine Moise, epi nou konnen li deja, la mauvaise nouvelle c'est que prezidan li menm li mouri et il est mort assassiné. Ebyen fòk nou di ke genyen kèlke video ki ap sikile, se video kote ke dè sitwayen ki yo menm te nan zòn nan ki ap filme men ekoute minuit 45 pral une heure du matin il y a pas trop de lumière genyen fè nwa. Premye bagay pou konprann c'est que ces hommes ont débarqué sur les lieux. E wap tande anpil bri bal. Pandan sou premye video a ou tande anpil bri bal, gon dezyèm video, pa bliye m di nou nou pap wè l se nan fènwa aparaman men gen ti klète tou piti, yon dezyèm video kote ke lè nèg yo ap moute wap tande genyen ki pale espanyòl, genyen ki pale anglè, men genyen yon lòt vwa, yon moun kap pale m ta kapab di avèk yon pòtvwa ki di. Sekirite ki sou plas yo, polisye ki sou plas yo pa tire paske nèg yo pa enmi nou. E san pli de kòmantè, ann tande. Pochèt sa e pou polis ayisyen yo wi. Polis ayisyen melanje avèk blan. Sa e blan yo yo menm yo wè nèg ayisyen yo kouri anlè a la. Nèg jovnèl yo. Oh yo pran jovnèl. Yo pran jovnèl. Jovnèl ale. Oh prezidan ale bab wa. Prezidan ale shit. Ou pa wè nèg yo ap ou pa wè nèg yo ap dezame nèg Jovenel yo. Ah prezidan ale. Ou yo dezame nèg yo wi. Ah prezidan ale. Ou sòt wè li, aprè anons sa fèt kote yo di nèg yo pa enmi nou, vin gen yon video ki difize, video kote ke ebyen des hommes armés qui font partie de ce commando yo antre nan lakou a. Epi se la tout bagay pase. Men ekoute il semblerait ke mesye yo pat genyen misyon pou madanm prezidan an. Martine Moïse. Enfòmasyon ta fè kwè ke se pandan Martine Moïse wè mari li pral trepase epi li kouri pou l al, m ta kapab di sere l nan bra l, epi se la a li sanse pran bal. Alò mwen pa t la, se konsa enfòmasyon an li menm li ap sikile. Pandan la matinée du 7 juillet, eh bien, yo te fè tout sa yo konnen pou kapab pèmèt ke Martine Moïse al pran swen. Byen bonè enfòmasyon tap sikile kòm kwa Martine Moïse byen mal e kèlke minit aprè enfòmasyon di li mouri. E se pa vrè, o pwen ke menm laprès etranjè bay enfòmasyon kòm kwa Martine Moïse mouri. Pa ditou vrè. Lè l te fè bò zòn dizè konsa, ebyen, Martine Moïse te pran yon premye swen nan yon lopital nan peyi a epi aprè yo fè dilijans pou kapab pèmèt ke li al pran swen nan peyi etranje. Yon ti tan aprè, Premye Minis Claude Joseph pran lapawòl e li dekrete eta de syèj sou tout tèritwa. Eta de syèj la, sa vle di kisa? Se yon dispozitif jiridik yon gouvènman adopte lè yon nasyon nan sitiyasyon difisil tankou jan nou ye la jounen jodi a. Li genyen ladan ni plizyè dispozisyon oubyen mezi. Lame a ranplase lapolis pou sekirite popilasyon an. Anpil libète, tande byen wi, yo restren. Sa vle di, menm libète de sirculation li restren. Medya yo kontwole. Yon kouvrefe. antre an vigè sou tout peyi a ki konsène pa eta de syèj la. E fò souvan nan kesyon eta de syèj la, tribinal yo ranplase pa tribinal militè epi gen yon siveyans, tande byen wi yon siveyans akru sou popilasyon an. Donk se pou m di nou ke. Ebyen se yon gwo mezi PM nan li menm li anonse. Ann tande Premye Minis Claude Joseph ki t ap pale sou antèn Radyo Televizyon Nasyonal Dayiti. Pèp Ayisyen, Frè m ak Sè m yo, jan nou tout konnen l, nan lannwit ayè pou louvri maten an, yon kòmanndo debake nan rezidans Prezidan Repiblik la. Yo tire epi yo touye prezidan repiblik la. Yo blese madanm li ki koulye a ap pran swen ke kal nesesite. Premye eleman enfòmasyon nou genyen ta fè nou konnen ke se yon gwoup moun ki tap pale anglè Ak Espanyòl. Yo te genyen gwo zam fannfwa nan men yo ki touye prezidan repiblik la. Antanke chèf gouvènman ki toujou an fonksyon, mwen reyini maten an yon CSPN espesyal nan strik aplikasyon Atik 149 Konstisyon an, Mwen fèk sot prezide yon Konsèy Minis a lekstraòdinè, kote nou deside deklare etadsyèj sou tout peyi a. Mwen pataje lapenn Madan Prezidan an ki te twouve l ansanm ak li nan sware sa a Mwen pataje lapenn pitit prezidan an ki se te yon priyorite pou mwen depi maten pou yo te an lye si. M ap mande popilasyon an pou gade kalm li. M ap fè apèl ak entèlijans pèp ayisyen an nan moman difisil sa a. Frè m ak sè m yo, Nou konnen ki batay prezidan an t ap mennen. Nou konnen prezidan Jovenel Moïse se te yon nonm ki gen anpil kouraj. Tout moun, tout sektè nan peyi a dwe fè yon sèl. pou kondane sa ki rive a. Pèp ayisyen, gade kalm nou, paske sitiyasyon an li sou kontwòl. Konsèy minis lan, nou reyini, jan n sot di l talè a nan strik aplikasyon atik 149 la, pou n asire kontinwite Leta. Prezidan Jovenel Moise pap mouri san l pa jwenn jistis. Ou ka touye l, ou ka touye Prezidan Jovenel Moise, men w pap ka touye lide l yo. Sosyete nou swete a, peyi nou vle konstwi a, Se nan respè prensip ak jwèt demokrasi a pou nou rive jwenn li. Se pa nan asasine yon moun ki genyen yon ideyoloji diferan ak ou. Mwen mande tout fòs viv nasyon an akonpanye Nou nan batay la. Tout fòs viv nasyon an. Akonpanye nou nan kontinwite leta a. Paske se demokrasi a, se repiblik la ki pou genyen. Fòs fè nwa yo, y ap pèdi kanmenm. Kou a fè peyi a mal. Kou a fè nasyon an mal. E kou sa a. Lanmò sa a, li p ap rete san l pa pini. Ankò yon lòt fwa, senpati m ak fanmi, zanmi, alye Prezidan Jovenel Moïse. M ap renmèsye CSPN nan ke m prezide jodi a. a lekstraòdinè, tout minis yo ki sou pye yo, sou de pye yo depi maten, paske sa k pase a, fò n konprann ni, otè asasen Prezidan Jovenel Moïse yo, y ap peye sa yo fè a devan lajistis. Gade kalm nou, sekirite peyi a sou kontwòl, fòs viv nasyon an An nou chache armoni, an avanse ansanm pou peyi a pa sonbre dan le kawo. Mèsi tout moun. Il y a une petite information à vous communiquer juste avant la fin de cette émission, c'est que pandan situation sa nan Port-au-Prince et nan tout peyi d'Haiti eh bien genyen tentative de mutinerie ki fèt nan prison Port de Paix se sak fè gen nouvèl ki di ke yo ta mete dife nan komisarya Port de Paix a. Donk prizonye yo ki tande nouvèl la eh bien Prizonye yo awoyo la pou yo mete tèt yo deyò paske yo konnen ke depi prezidan an mouri yo antre nan yon sitiyasyon dengouvènabilite. Merci beaucoup la famille. Nap toujou la pou kapab pote yon maksimòm enfòmasyon pou ou prèske a chak è sou dosye sila. Tout alè nou pral vini avèk kèlke zimaj de ru paske fò n di byen ke ebyen se ville morte pays mort.